Janm pase ou pase. Mwen te di a, mwen se a pou bebe nan, mwen mwen vin gen sosyete mwen gen jodi a la. Se de pwovèb k ap sikile, de bagay k ap repete, ki jwe lan may ou, ou pa reflechi ke ou pa ta dwe di sa, epi ki gen lan may. Si ou wè ou pa ka fè pase bon lide, men mouvè lide ap pran tèt ou. Genyen bagay nou konn repete ki klè, ki pozitif. Ansèm yo byen. An repòte yo byen. Bravo. Si on sèm le mal, il nous revient. Bravo. Men, gen yon lòt, a chacun pour